Yo san pitye, se vre. Yo vann dignite yo, se vre. Oh! Tèlman yo visye. Gad nan kisa peyi nou an tonbe. Menm san pwezi te koule. Kèm fèm mal kew paka imajine sa Jovenel Moïse ou pa konnen kijan kèm fèm mal pou jan yo touye w la Respè pou tout ayisyen ki fran avèk ayisyen parèy ou goumen pou ayisyen parèy ou goumen pou nasyonalite w la pa kite yo fè w touye moun pa w la patnè Rastafar Yeah!